Pierre Esperance se youn nan pi gwo chèf de gang peyi Dayiti konnen pandan 30 dènye ane yo la. Se responsab rnddh la ki bay zam sou Bèlè ansanm avèk nan baz krache dife. Machin anplwaye Pierre Esperance. Manb gang 4 pa 4 enplike nan kidnapin 3 anplwaye òganizasyon pam, Pierre Esperance ki fin fè masak Dèlma 32, jiska prezan li pa ka bay entènasyonal yon eksplikasyon klè de masak sa. Yon ansyen manb gang 4 pa 4 temwanye bò kote Fednel Monchéry, Medam matmwazèl se mesye mete dosye yo nan lari, Bagay la konplik. M ap raple w, Prezidan Luis Abinader mete yon lis deyò, ladan li entèdi responsab rnddh la pile teritwa dominiken an. Divèsyon pi rèd nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moise. Nan yon atik Miami Herald mete deyò, yo fè kwè ke se paske Prezidan Jovenel Moise t ale Laturki, l ap eseye rankontre ansanm avèk Larisi, ki lakoz asasina pandan yo bliye temwanyaj jij Garry Orélien te fè sou Premye minis Ariel Henry nivo enplikasyon l nan asasina prezidan an nou pral fè w tande. Medam matmwazèl e mesye prezidan Abinader lage yon pakèt dirijan ayisyen nan kouri spesyalman ansyen depite Tolbert Alexis mezanmi nèg yo marye lòtbò a yo gen ti boubout yo lòtbò men kòman yo pral fè wè madanm yo Frères et sœurs bien aimé aktyèlman la a zen an melanje nan la repiblik men fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou pou esplike w mwen envitew rale chèz ou chita ebyen nou pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone Merci paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn video zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Yo achtem pou manje men malerezman yo pa janm manjem mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se asyèt ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen 5 pote 4 ale nan machin 32 5 pote 4 ale nan machin 32 pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Fednel mon cheri responsab pati politik platfòm viktwa ankò yon lòt fwa prezante devan laprès pou enfòme popilasyon an li depoze 2 plent nan lajistis youn nan ministè lajistis e lòt la nan kabinè jij Waltè Vòltè kap enstwi dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. 2 kòrespondans nou voye youn bay minis jistis lan. sa te ale avan, e dezyèm nan se bay jij k ap enstwi dosye Jovenel Moïse la. 2 korespondans sa yo ki pale de manda ki touye Prezidan Jovenel Moïse ki fèt nan biwo rnddh, Fednel deklare pèp ayisyen apre lèt sa, jij la mèt rele l, li prè pou l bay tout eksplikasyon, annou swiv. E nou menm nou prè pou n al bay detay a jij la sou rekèt ke nou voye ba li a. Lè n gad, nou pa t janm gen chans analize manda a, lè n analize manda a nou wè egzakteman le pwen de depa pou lankèt sou lanmò Jovenel se manda a. Paske se manda a ke jij Walter ki se yon jij asasen kriminèl ki retranche li o Kanada nan yon zòn ki rele Potino, de konsè avèk yon komisè gouvèneman, Nan manda a, non l pa ekri de fason eksplisit, men de fason enplisit, lè w analize manda a, w ap jwenn non l. Depi w grate manda a, non l ap monte. Pou ki sa? Nan peryòd manda a te fèt, te genyen yon pèsonaj ki te rele Euronce Villard, pwobableman li te komisè gouvèneman. Donk, li ka toujou vin demanti sa nou di a. Twa mwa apre manda a fèt, sèt mwa apre, misye demisyone. Yo voye l nan lakou dapèl, li pa ale, paske li te gen lòt pwomès pi wo li te genyen, li t ap tann. Donk, si w ap enstwi dosye sa a, ou pa ka pase outre 2 manda a, paske se manda ki kondwi a lanmò Jovenel Moïse, ke yo te bay 2, 3 mèsenè al egzekite. E tout sa nou di la yo, nou gen moun ki pou temwanye kote planifikasyon sa yo te fèt, e nou toujou lye tout bagay sa yo avèk biwo rnddh. E sa k fè jounen jodi a la, Pierre Espérance nan konvèsasyon ke l te genyen avèk Shelson Sanon, li trete moun ki nan premye enstans, nan tribinal premye enstans Pòtoprens de fatra. Li di pa mennen m nan salte sa anba a. Vwala ke se sou yo l chita pou l regle tout koze, tout abi L ap fè moun. Donk se sa k fè nou di nou menm nou pa fè tribinal premye enstans ki se tribinal premye enstans atache a rnddh sou kontwòl Pierre Espérance, nou pa fè yo konfyans nan oken dosye ke l te sivil, ke l te penal. Donk e nan sans sa nou di ke Pierre Espérance gen kontwòl espas sa a, donk manda sa a li te planifye, li te egzekite pa Kip Madam Kòk ki te reyini regilyèman daprè temwanyaj lakay Pierre Esperance avan lanmò Jovenel e aprè lanmò Jovenel. Pi lwen, pèp ayisyen, genyen Florival Mendy, yon sòlda nan 4 pa 4, temwanye relasyon li genyen ansanm avèk lòt chèf nan gang 4 pa 4 ki anba lòd Pierre Esperance. Ebyen Fednel di l sezi lè l tande deklarasyon Shelson Sanon ki fè konnen responsab dwa moun nan ebyen t ap chèche arete divès sitwayen nan peyi Dayiti pou dosye dwòg pou Lèzetazini Damerik. Li eksplike kòman moun ki ta pral temwanye kont ansyen senatè Youri Latortue nan dosye dwòg ebyen malerezman li pèdi lavi l nan move kondisyon e Pierre Esperance te konn peye l gwo sòm lajan par semaine. Lè m tande Sherlson Sanon dènyeman la, m etone. M potko konn tout bagay sa yo. Kote ke Pierre Esperance ap arete moun pou lentènasyonal pou afè dwòg antanke dwazimen. E li fè lis li, e Sherlson Sanon se youn nan viktim yo. Ok. Youri Latortue li menm te nan lis la. Li pa rive gen dosye sou li paske se pa menm jan li te monte dosye Youri a. Li monte dosye Youri a kòman? Li pran yon jenn gason ki pral temwanye. Erezman pou Youri, Jèn gason sa se moun latibonit. Li genlè pa dakò mache a, misye genlè voye pye e map di w Pierre Esperance te konn bay eleman sa 300 oubyen 600 dola ameriken chak semèn e misye voye pye pandan map pale avè w la jiska dat eleman sa pòte disparu daprè esplikasyon ke Shelson Sanon bay. Pou montre w degre dajan sekrè oubyen kap travay pou anbasad yo, Li fè dosye sou Jude Celestin. Jude pi rapid, li bay 3 milyon de goud. Lambert pa bay, Lambert enplike. Privert, Pierre Esperance pèsonèlman al moutre kote Privert te rete, li degize l an fanm. E tout dosye ke l te fè sou Doktè Schiller Ludor kòm moun ki te vòlè lajan nan dcpj pou afè dwòg e ki pa la swit vin kolaboratè Pierre Esperance. nan mete pikliz ki abouti a masak Dèlma 32 ke Emmanuel Bissainthe toujou denonse. Donk, li pa gen pwoblèm pou l fè rapò sou ou. Depi ou ka peye pou l anlve non ou, l ap retire non ou, depi ou vle ba l kòb, paske e konsa l travay. Donk, li fè rapò sou yon pakèt moun e jounen jodi a la, Lentènasyonal konprann sa, gwoup moun li konn travay pou yo konprann sa, e yo di misye ke, yo di ke misye konn ba yo, ap ba yo manti, yo di ke misye fè yo, li fè, yo fè yo fè moun abi. Pi lwen Fednel fè konnen, se Kanada kap eseye, ebyen resisite l la puiske Lèzetazini fèmen sou tip sa, aprè tout manti l fin bay. Map raple w, Repiblik Dominikèn, fenk pran sanksyon kont Pierre Esperance, entèdi l pou l pile teritwa dominiken an. Se Le Canada kap fè demach pou resusite misye, paske yo poko ka ranplase misye. Yon nèg kidnapè, asasen, kriminèl, tankou Pierre Esperance, epi genyen yon anbasad rejte l, epi yon lòt anbasad ap ranmase l. Donk, nan sans sa nou di ke ap gon korespondans ke nou pral voye bay. anbasad la pou nou ba l plis detay nan sans sa. Frè e sè byeneme, m ap fè ou konnen blan te menm mande Pyè Esperans rapò sou masak ki te fèt nan Dèlma 32. Ebyen, li remèt yon rapò twa paj, nan rapò sa li t ap chèche 2 bouk emisè, E kiyès li pran se 2 nèg ki te patisipe nan masak la aprè li te fè konnen se Magalie Habitant ki te ba yo machin pou t al touye moun pou plis detay Fednel Monchéry. Yo mande Pierre Espérance rapò sou masak Dèlma 32. Konn sa l fè? Li woule blan, woule blan, li monte yon dosye. Li fè yon rapò an twa paj. Men ki pa gentan sòti. Paske y ap chache bouk emisè. Menm jan l te chache bouk emisè pou bay Lasalin nan. L ap chache bouk emisè. Ki bouk emisè ke l jwenn? KK avèk yon sèten de Janmak. Ke se de nèg sa yo k al fè masak la. E answit, Magali Habitan ba yo lajan, ba yo machin. Donk se konsa l t ap monte dosye sou moun yo. Kòm misye s on kriminèl. Erezman, Bagay la pa gen tan rive a matirite, a tèm, li pa gen tan pran tout bon vre menm jan li te fè lòt yo, nou te gen tan ap kòmanse denonse misye, rapò sa pa soti. Sa m di w la, se daprè deklarasyon Fleurival Mendy fè nan dcpj avèk yon òganizasyon dwa moun. Donk, ke l te Keke, ke l te Jean Marc et Magalie, erezman pou yo, Rapò sa pa gentan soti. Plis pase 5 lane moun ap pote plent pou Pierre Esperance ebyen tout se dosye kriminèl se pa entènasyonal la sèlman ki pou wè misye se yon malfektè ebyen Fednel mande ansanm avèk dcpj pou kominike ankèt la pou yo fè popilasyon an konnen kiyès ki ti pyè vrèman nan peyi dayiti. Li genyen plis ke 5 an pase moun ap pote plent pou Pierre Esperance pou tout dosye kriminèl. Donk, se pa entènasyonal la sèlman ki pou wè misye son asasen, son kriminèl. Ou menm antanke moun k ap sèvi leta, nenpòt etranje ki vin kote w li mande w rapò sou Pierre Esperance, ou ba yo l. Men poukisa w pa janm kominike ankèt ke w mennen sou Pierre Espérance yo. Donk, ou rankontre Emmanuel Bissainthe, ou rankontre Révolus Jean Louis, ou rankontre lòt moun, Lafaille pale, Mendy pale, donk ou menm w ap pwoteje, w ap pwoteje Pierre Espérance. Poukisa? Li fè Sherlson abi. Sherlson pote plent ba ou deja. Anyen pa janm di. M ta renmen konnen poukisa tout demagoji sa yo, tout kase fèy, kouvri sa yo. Donk e nan sans sa nou menm nou di ke Pierre Esperance jounen jodi a la le mond dwè klè ki moun ke li ye e pou sela nou di ke ke la jistis pwononse l rapid rapid sou pwosè nou toujou di yo fòk pwosè yo fèt pou ke limyè kapab fèt sou vrè otè krim yo e pou yo peye konpran jwenn pèn ke aksyon yo a merite. Bagay ou pa t ap janm panse, plis pase 50 polisye nan penitansye nasyonal, kiyès ki mete yo, Pierre Esperance pou san rezon. Fednel mande ansanm avèk enspeksyon jeneral pou ouvri yon ankèt rapid rapid sou dosye sila. Gen plis pase 50 polisye ki anba a mezanmi sou nan penitansye nasyonal k ap koupi nan prizon sou rapò Pierre Esperance. Nou mande pou ke pou ke direksyon enspeksyon jeneral ouvri yon ankèt pou l wè eske efektivman gen polisye ki sibi abi de Pierre Esperance. Daprè enfòmasyon ke n jwenn pandan semèn sa a, gen plis pase 50 polisye k ap peye san yo pa fè anyen paske le baron du dwa, des droits humains en Haïti, big boss lajistis, CSPJ e menm dcpj a yon sèten tan, se Pierre Espérance, depi l di w mouri w ap mouri, depi l di w al nan prizon w al nan prizon. Donk nou gen egzanp tout deklarasyon ke Shelson fè semèn sa a. Donk nou di enspeksyon jeneral omwen la fè yon entèvansyon. Zam ki nan baz krache dife, nèg bèlè kap fè lapli ele botan ki ame, ebyen li pa 2 ni 3 moun ki ba yo zam sa, se Pierre Esperance ansanm avèk ekip li. Misye son tip an menm tan lap ba tou, an menm tan lap kriye tou. Ekip Pierre Esperance lan, se yo k vann zam a Babekyou, a sa dvol si e sa Babekyou te di, Fernando Duclaire, e sa yo di, e m gon depite ki di m ke Tout zam ki bay sou bèlè e nan baz kache dife e pyè esperans ki bay yo men kòman misye fonksyone li lap bat ou epi lap kriye e pratik kriminèl menm wi lap fò abi e li kap plenyen pou kou pyè esperans benyen fò aksyon malonèt epi lakize lakize lòt moun kap fè lenjistis li menm donk e nan sans sa nou di ke m pa etone ke non misye nan nenpòt lis donk se klè ke nou menm depi prèske 2 zan 3 zan map mennen ankèt sou pyè esperans mwen jwenn li nan kidnaping mwen echape anba 7 atanta pyè esperans wi. M klè sa m di w la wi. 7 atanta e machin Pierre Esperance enplike nan anlèvman moun ke Manno pral esplike w la a tout plak machin nan. Fedel monchè, si gen tout done sa yo, kisa ki esplike dcpj itilize yon site ak Ebyen nou menm, se dcpj ki konnen. Dcpj tande Manno 3 fwa. Li tande Revolu plizyè fwa. Mwen menm si l vle tande m, l ap annik ekri m avèk chè, avèk esplikasyon objè envitasyon an, nou pral, paske nou se viktim de Pierre Esperance a tou lè nivo, menm vi nou l te vle anlve E nou di ankò, le plus grand criminel, kidnapper, Ayiti konnen sè 25 dèl zane, paske nou pat konn gen kidnaping dan le tan, se Pierre Esperance ke li ye. E sa klè, enfòmasyon yo disponib, dcpj pa gen anyen l manke ankò pou l reyaji nan sans sa. Kòm se blan ki koumanse ouvri pòt la pou li, n ap atann ke li menm, l ap pral kontinye ouvri fenèt lari pou l bay plis detay sou afè gang 4 pa 4 la misye tèlman gen pouvwa mwen diw li di li di Shelson pa trennen m nan salte sa anba map baw tout sa w bezwen pou pa mennen m nan salte a ki kote ou konnen ki salte a tribinal premye enstans de pòtoprens ò se sou yo l chita se yo kap fè magouy pou li pou te antere dosye pou li lap trete jij sa yo de salte donk si yon moun diw se salte pa mennen m nan salte sa anmèd tout moun ki anba se de salòp vwala ke de moun ki etidye kal lekòl. Pierre Esperance pa konn li ditou e sa sa m di w la Shelson Sanon verifye l Shelson di li pase misye egzamen nan konvèsasyon l avè l Shelson Sanon pase Pierre Esperance egzamen pou l wè nivo akademik Pierre Esperance Shelson di m c'est un nul s on nul de façon absolue. E pou fini pèp ayisyen Fednel deklare pi gwo chèf de gang peyi Dayiti genyen pandan 30 dènye ane yo la a li pa lòt ke Pierre Esperance. Le plus grand chef de gang en Haïti li pa gen lòt non se Pierre Esperance. Tou swit aprè deklarasyon sa yo, se pral tou pa Manno, ebyen pèp ayisyen yon pwòch Pierre Esperance nan jou pase yo ki tap bay detay sou Flerival Mendy FBI debake nan peyi Dayiti pranl ekstradel ale ansanm avèl An nou swiv. Perival Mendy ki se 3 yo te 3 depòte ki fè pati de chèf gwo gang 4 pa 4 la ke Pierre Esperance ki se papa rezo a ki se direktè le kolèj sa Perival Mendy nan lane fevriye 2021 te gen chans li menm pou l te sove nan prizon di kote de Kwadèboukè. De la etan, sa se enfòmasyon ke l bay a dcpj avèk yon òganizasyon entènasyonal dwa zimen ki sòti di kote de Kebèk. De la etan, msye eksplike ke l pase 3 mwa Nan yon kay ke Pierre Espérance te mete l a Dèlma 75. Nan gwoup gang 4 pa 4 la se Fleurival Mendy, Lafaille Jean Duckens ki se chèf gang sa a, e answit Grégory Libérus se 3 depòte ke yo ye. Le 14 Out 2021, nan yon anlèvman Fleurival Mendy sa a fè Sou 3 anplwaye pam ki se Pwovizyon Alimantè Mondyal, efektivman, ladan yo te gen yon resòtisan ameriken. Yo te anlve, men sa ki pi grav nan dosye sa a, se ke gen yon Nissan Patrol gri bèj AA 17 410 ki se anplwaye Pierre Esperance, pa la swit ki vin pran 3 moun sa yo ke Fleury Valmendy te anlve a kal mete yo zòn Sen Mak. Se la tou, 23 fevriye 2023, lè Fleury Valmendy bral jwenn arestasyon l, se nan echanj kout zam ansanm avèk lapolis di kote de Sen Mak, pandan yo ta bral tante anlve Fleury Valmendy sa, yon anplwaye. UNICEF ki tap soti labank nan zòn Senmak. Se la ke malerezman, lapolis ki te sou men l, nan echanj kout zam, chofè l ki se Blanchard Suprême te arive mouri. E answit te gen 2 moto, kòm mwen te eksplike sa deja, gen youn nan moto yo ki oblije jete l. Ebyen, Fleurival Mendy sa a, apre arestasyon l, jounen jodi a kote l ye? Apre ke FBI te fin tande l, e non plis tou dwazimen entènasyonal sa a ki se OIPDDH, ki se Òganizasyon Entènasyonal pou la Defans dè Dwazimen, ki sòti di kote de Kebèk, fin tande Fleury Valmeny di, li avwe ke tout sa m di yo la a, a dcpj, e answit avèk dwazimen entènasyonal sa a. Le 12 avril ki sot pase a la a, Fleury Valmeny di FBI pran l, li ale Y al ansanm avèk li. Gen lòt moun toujou ke li site. Men pou m fini m ap di ADCPJ, kòm li di m sispann pale, men pou m sispann pale, gen bagay, si ke li menm li pa tranche l, mwen menm m ap oblije di yo nan laprès. Se rezon sa k fè maten an la a, ke m te prezan nan konferans sila. Mèsi laprès. Par le fait ke pou pa deranje ankèt la, pou pa deranje ankèt la nan ankèt ke dcpj ap mennen sou gwoup gang 4 pa 4 la answit masak Dèlma 32 a, li mande m sa vle di gen kèk pandan ke gen kèk bagay mwen di yo e ke gen kèk bagay tou an atandan ki pou pa deranje ankèt la pou moun pou m pa ta site an atandan pou moun sa yo pa gen tan sove se sa l di m jis pou m pa deranje ankèt la se sa ke dcpj di m. Mèsi. Ala traka pou lave kay tè. Si dcpj pa degaje l, m ap mete koze yo deyò. Bon, antouka, frè e sè byeneme, yon dosye n ap swiv de prè. Zen pete aprè lis non politisyen avèk chèf de gang Prezidan Abinader mete deyò entèdi yo pou yo pile teritwa Dominiken an. Hum! Gon seri de nèg, frè e sè byeneme, se lòt bò a yo marye. Gon seri de gwo otorite nan peyi Dayiti, fòk mwen di w, madanm yo se dominikèn, e non w nan lis ou pa ka pile teritwa dominiken an. Qu'est-ce qu'on fait? Ki sa nou pral fè mesye? Kounya la a kòman w pral rankontre ansanm avèk boubout la? Si Repiblik Dominikèn pran sanksyon, Kanada pran sanksyon, Lèzetazini pran sanksyon pral an Ewop pou kwaz avè l se tris. Atò pou nou 2 a hein nou sou menm zile pou n ap pran avyon pou n al rankontre nan lòt kontinan n ap kite sanwont. Frè se sè gade imaj sa. Se lamou fou. Waw se l'amour se l'amour pèp ayisyen l'amour kounya la imajine ou gon bèl ti grenn konsa nan men w wap vin nan pousyè kwadèboukè avèl banm ti limyè non èske wap vin nan pousyè kwadèboukè avèl 3 jou cheve l ap koupe a li pa abitye ansanm avèk pousyè lap gripe lap malad li pap ka rete mesye humm wap vin nan pousyè kwadèboukè avèl pa menm gen kouran 24 sou 24 la Gang tototototoo tout la sent jounen ou bezwen tromatize touye pitit moun yo Nou gen pou nou swe sou fontyè hahahaa Ala traka pou lave kay tè wi papa lè w pa fè respè w non nou gen pou nou swe sou fontyè sensèman Gary Bodeau vole l kouri l al an Ewop pa vre Gary Bodeau mawon epi se tout moun sa yo yo ap batay pour le peyi pou la patri machon zini machon zini ki kote ki bò. Se tris wi papa ayisyen, se tris. Jounen jodi a agoch nan kò, adwat nan kò, devan nan kò, dèyè nan kò, se tris. Pandan tout lasent jounen nou rete n ap di se lentènasyonal ki pale peyi Dayiti soti la rive la, k ap pran desizyon kont nou paske nou anpeche pwòp peyi nou avanse. Paske n ap fè ajan doub nan do pwòp peyi nou, n ap dechèpiye pwòp peyi nou. Nou son pakèt bann dirijan manman zanfan. Ala traka pou lave kay tè. Frè se sè gade ti foto sa sa se ansyen prezidan privert et ses amis non abinadel pa panse ou ka bon sou nou non privert silvouplè canada sanksyonel tou non lis ou a en en. Ou pa ka gen pati pri. On pati ladan, on pati pa ladan. Canada sanksyone ti konpè a silvouplè. Ebyen, li menm sèlman k gen zanmi, Tolbè menm pa pral wè ti boubout li? Non, non, non, non, faut pas ainsi Abinader. Prezidan Abinader non. Ou pa konsa. Ay Privè et ses amis pèp ayisyen trè fyè. Non yo, si yo fyè, ou ka fyè pase yo. Ou ka fyè pase yo. M ta p wont wi pèp ayisyen pou m gon seri de gwo zanmi epi m te pase prezidan on peyi. Pou peyi a gon enstabilite kwonik. Pou pa janm ganyen ka mache. Si m ap soti kay vwazen m di zanmi sa yo m ap envite yo lakay mwen. Disi pou m rive kote m rete a se pou m travèse 7 baz gang. Se pou pousyè fè machin nan pèdi koulè. Non, non, non, non, non, m ta p wont. Men, kòm etan done tou, tout moun pa pot nen yo la, m gen enpresyon dirijan ayisyen, nen yo san ba yo e. An ba l ye, l pa nan figi yo vrèman. Yo san wont, yo san santiman. Pase, a kwa bon pou m mete yon vès chè, pou m chaje gwo, pou m chaje gwo zanmi epi m pa gen kote pou m rete? M t ap chèche ranje chita m anvan, m al sou moun. Zanmi sa yo si yo debake lakay mwen tèlman gen pousyè tèlman gen fatra tèlman bal ap tire menm yon vè dlo m paka ba yo yo panse map ba yo mikròb nou salòp anpil e medam matmwazèl e mesye map raple m mèt Dorval te pale ansanm avèk nèg yo men olye yo te tande l yo te prefere touye l andedan lakay li. nan yon entèvyou mèt Dorval te fè pèp ayisyen, m pral envite ou tande kòman li t ap esplike jan l te konn kriye lè swa lè l ap gade nan ki eta peyi Dayiti ye e l pa janm sispann di politisyen yo men kote ti sa n pa ka fè la a? An nou tande ansanm. M konn kriye jan m wè peyi a, m di sa nou pa ka fè la. M konn nan chanm ap kriye. M konn an Frans, lè m te an Frans, se lè zimaj negatif yo prezante kont peyi a. Menm an Ayiti, lè m ap tande bagay konn pran, m konn rete m pa kriye pou. A kwa bon pou genyen pil gwo diplòm, pou pitit ou ebyen nan gwo lekòl, wi ou gen lajan, pitit ou ka vwayaje, ou ka vwayaje, men ki sa gwo diplòm sa yo itil peyi a? Mèt Dorval tap reponn sou dosye sa. Li pa itil peyi a. Li pa itil peyi a. E sak fè dèfwa m pran dè pozisyon kontwovèse. Dèfwa gen yon deba k fèt m antre ladan. Epi m di sa pa ka fèt konsa. M di fò peyi a gen moun ladan. Non men peyi wap viv la la a e diskou wap ban mwen la a e m prèske anvi di ke ou pa ka ere lon peyi konsa. Paske majorite moun peyi a e malerezman nap pale dè moun ki o timon dè zafè sa wap dekrie a Se konsa e mak fabrik moun sa yo wi. M paka ere paske janm wè moun yo ap ye mwen menm pèsonèlman m pa gen pwoblèm men m gen pwoblèm pou moun yo sè ke le chanjman ke je prone mwa menm chanjman pou moun yo pou peyi m e nou ka fè mye defwa m di sa nou paka fè la. Si pou anpil nèg, politik se vòlè, se kraze, se bay manti, se asasinen karaktè, se asasinen moun, se fè masak, se siyen vye kontra malatchong, vòlè lajan pou al envesti nan lòt peyi, divize pou renye, ebyen pou mèt Dorval pèp ayisyen, li te fè konnen politik se yon ar pou rann tout yon popilasyon ere. La politique est l'art de rendre les gens heureux. E sa m kwè, sa m kwè. Nou fè lapolitik se pou rann lèjan ere. Malerezman ann Ayiti, on fè lapolitik pou jan, pou rann lè Ayisyen malere. Fò nou fè lapolitik yon lòt jan. Lapolitik, on fè lapolitik pa pou swa, pou lèzotr. Gon peyi nou, fò nou gen yon vizyon denterè jeneral, epi nou di men kote nou vle mennen peyi a. E nou ka fè mye. Se kò, se poukwa ke mwen menm, jan bagay yo ap fèt yo, m pa konnen. M pa yon aktè politik, men m enterese a lavi politik dan kèk peyi. E m pran dè pozisyon dèfwa ki deranj lè politik. Dèfwa m toujou pran pozisyon, se poukwa mwen menm m pa pè minoritè mwen menm. M pap chèche mwen menm nan mesi menm nan verite a. Ou sa m vle di w la? E se sa k fè dèfwa menm lè konfli la kontwovèse, m eksprime opinyon anvè e kontre tous. Epi m asime l. Mwen jwenn lè zopinyon asime. M pa gen opinyon, m fin di yon bagay m pa avan m al pale, je suis dans la... Mais, mais tu dis question. Hein. Toutes questions, mais questions techniques. Je ne suis pas un commentateur de l'actualité politique, je suis un juriste. On vient venir me demander mon opinion sur un fait par rapport au droit. Et ça, là, on fait. Pas un commentateur de l'actualité politique, comme si bon point de droit qui posait, m'opiner selon la loi. La lwa pou mwa e jeneral e pèsonèl. Se sa la karakteristik di dwa. Le dwa e jeneral e pèsonèl. Donk mwen menm, m pou pwofesè osi, fò m enpaksyal. Je suis un homme de science. La science kè li? Se le jeneral, lenpaksyalite, lobjektivite, se sa li la, la metòd. Se sa la syans. Donk mentnan, si m pwofesè, fò m di laverite. Le pwofesè ne peut pas mentir a ses étudiants. Lè w manti, ou ka deranje etidyan an. Donk pa konsekan, nou, m gen obligasyon de verite pa rapò a yon òm politik. Malerezman pèp ayisyen, Nèg yo gen pwoblèm ansanm avèk verite, yo refize tande jan de dosye sa yo, e chak moun ki vini ansanm ak yo kisa yo fè, yo asasinen w. Nan menm entèvyou sa pèp ayisyen, Mèt Dorval te pale ansanm avèk politisyen yo pou l di. Li lè li tan pou nou fè apèl ansanm avèk konesans lasyans, paske nou san prensip, tout sa n ap fè se nan dezòd nou chwazi fè yo. Fò nou fè apèl a lakonesans, fò nou fè apèl a lasyans. Nou fè tout bagay dan le dezòd. Nou pa gon ekleraj. On nèg fò gon ekleraj. Men èske ou panse pèp sa a li pare pou ekleraj sa a wap pale a? Li prè. Ou panse sa? Li gon diskous, gon lòt diskou pou nou pale. Li gon lòt fason. Map pale w, menm bay emisyon a laradyo, si nou pwopoze otre choz, lap tande wi. Ou panse sa? Lòt jou map pale avèk yon òm politik, li di m kareman, Mèt Dòval se kanivò ak nou fè. M di misye non. Bon, m di misye, tout omwen pwopoze lè de. Li pa k, nou pa k, misye pa ka pwopoze yon pwojè pou peyi. Nèg la pa ka pwopoze pwojè, li pa gen ide, pa gen anyen, pa gen ide. Mèt Dòval, m ap, m ap ba w de egzanp, petèt gen dwa pa sifi. Ou imajine yon peyi ki genyen tout elit sa yo w ap pale a, n ap pale de diferant elit yo, ou konprann, entelektyèl, ekonomik, kiltirèl, ekonomik, sosyal, Pi gwo tribinal, alò, petèt sèt yn opinyon, ke m, bon, kòm s on analiz n ap fè on deba, pi gwo tribinal peyi sa a, se l on emisyon radyo wi l fèt. Wi, yo se. Se ranmase wi. Ranmase. W ap pale d on peyi kote 4 milyon moun an laj pou y al vote, on prezidan. Di li menm, nou sòm an 2010 hein, li pa lan afè deba, li pa lan afè de pwogram de gouvènman, sa moun panse, sa moun pa panse. Epi se li menm majorite a chwazi pou prezidan peyi sa a. Eske sa ou pa sifi pou montre ke petèt ou kapab ap bay moun sa yo oubyen pèp sa a yon diplòm ke l poko Ok. merite? M panse gen yon ralbòl. Ok. Moun yo vle yon chanjman. Yo twonpe yo. Wi, an 90 yo twonpe yo. An 80, an 2000, an 2006 yo twonpe, yo twonpe toujou. Sa ap chèche. E an 2011? An 2011 yo twonpe toujou. Tèm pale w. Nèg yo di w ke y ap vote vagabon an. Se yon chwa. Ban vagabon an. Tande wi mesye. Lè w, mesye m ap, lè w m ap reflechi konn li nan kabinè m ap pale de, k ap di m Dòvòl, mèt Dòval. Men pou nèg ap di, pou nèg rive l pral vote vagabon. Li konn se vagabon li ye l ap vote vagabon an. Se yon bagay ki di wi mesye. Men sa k pase, mesye Martelly konn sa l di mesye? Li di mesye fò n al lekòl, li ta voye timoun a Kiba. Li di gon, li gen, li pa ka di l rich, men li pa di l gen pwoblèm ekonomik. Men li manke yon sèl bagay, li pa gen diplòm. Bri ap kouri, bon m pa konn si vre, bri ap kouri ke mesye Martelly al fè dwa pandan l prezidan an, yo di mwen. Donk se ke gon pwoblèm. Donk mentnan se le savwa ki dwa petèt privilejye. M pa ka ap tande diskou politik. Moun yo bez, nou pa nan nivo sa. Nou antre nan banalizasyon du savoir, de banalizasyon des institutions. Nou bezwen yon lòt nèg ki gen yon lòt diskou. E si yo ba yon lòt diskou y'ap tande nou. Malerezman, chak moun ki vini ansanm avèk yon diskou diferan konnen yon fen ki trajik. Dessalines, Nou konnen. Prezidan Jovenel Moise ki te genyen yon diskou politik diferan pa rapò ansanm avèk tout klas politik la, yo asasinen l andedan lakay li. Mèt Dorval ki te toujou genyen yon pozisyon diferan pa rapò ansanm de sitiyasyon, pwoblèm peyi a ap konnen pandan l ap rantre lakay li, Yo asasine l. Ebyen frèzesè byeneme, mèt la te fè konnen, zafè pou ti vakabon ap monte nan tèt peyi a kòm prezidan, fòk sa fini. Lè yon nèg di li kandida a la prezidans, li dwe bay vizyon l sou edikasyon, sou anplwa, sou sante, sou ekonomi. Pou n site sa yo sèlman. Mwen m di pa gen deba politik an Ayiti. Ok. Paske deba se kòmsi ke joure entèl, Julio, tèl bagay, se sa. Mwen m bezwen nèg la, lè sa m bezwen nan emisyon Ramase a, nèg ap vin di m ki vizyon l pou edikasyon, ki vizyon l pou lasante, ki vizyon l pou lanpwa, lekonomi. Se bagay sa w mèt, desantralizasyon. Menm si m di w nèg sa pap janm, pèp la pap janm vote nèg sa. L ap tande. Wi, efektivman, nasyon an ap tande w. Se paske nou ankouraje la medyokrite twòp ki fè wè li vin rive nan nivo sa. E malerezman moun ki konnen yo, yo ostil, yo fon ti gwoup, yo rete yon kote. E vre? Epi nou kite lòt yo, o wi nou pa menm jan ansanm avèk lòt yo. Ki kote ki bò? Se bagay farizyen sèlman wi k regle nan peyi Dayiti. M pa konn si w konprann sa m ap di w la. Ou sonje Farizyen ansanm avèk pòv la ki t al lapriyè? Farizyen an di, Mèsi, Senyè, paske w pa fè m menm jan ak lòt yo. Epoutan, lòt ti pòv la vini, l di, Senyè, m konnen m pa bon, men de pyès sèlman m genyen. Men, ofrann li an se yon ofrann de kè, men lòt la vini se elòj l'ap fè, l'ap fè gwo bri. Ebyen se sa k pase wi. Gon seri de moun pèp ayisyen, yon ti kan, yon ti klas, yon ti gwoup, se yo k konn tout bagay, pil doktora men sa nou itil peyi a? On merde! Donk popilasyon an kapab tande. Men fò n sispann ankouraje lamedyokrite. Se sa a nou ba li, ebyen se li menm li konsome. E pèp ayisyen tande m byen, ti klan sa a ou wè a, ti klan sa a ebyen li anba grif oligak kòwonpi yo. Imedyatman gon lòt ki soti nan mas la ki gon diskou diferan k ap eseye kole de bout yo. Ebyen se moun sa yo kap kout flèch, se yo menm ki boukliye sistèm, se yo menm ki jounalis sistèm, se yo menm ki fè pati de òganizasyon swadizan kap defann moun nan sistèm nan, se yo menm ki nan klas ekonomi, se yo menm ki klas entelektyèl swadizan an. Men depi gon lòt ki soti nan klas mwayèn nan, k ap monte, k ap eseye mete prensip, ki gen yon diskou diferan ansanm ak yo, k ap eseye kole de bout yo pèp ayisyen, ebyen w ap sezi wè yo soti anlè, yo desann nan malabou a, pou ke yo vin pran pòz wi yo fon sèl ansanm avè pèp pou yo touye grenn moun k ap batay pou pèp la. Paske yo gen pwoblèm ansanm avèk moun ki wè bagay yo yon lòt fason, yo gen pwoblèm ansanm avèk moun ki entèlijan an. E nou konn sa. Ayisyen gen pwoblèm ansanm avèk moun ki entèlijan. Yo jalou on ne peut plus. E dèfwa sa ki konn tris pèp ayisyen, gon seri de moun ki gen gwo gwo konesans nan peyi a, ki etidye aletranje. Men dèfwa w ap wè l chita sou on tab ansanm avèk on moun ki sòt pase pan epèsi. Pa ta gen pwoblèm pou l chita non, men se nan ki kondisyon w chita bò kote l la. E kont moun yo ap batay ki sou pouvwa a, moun sa a ki gen yon plan, yo pa deside kolabore ansanm avèk moun nan non, yo ap pran pòz yo pi bon pase l, men sa pa anpeche yo al kolabore ansanm avèk youn ki pi sòt, ki pi mal, ki pa gen okenn plan, jis pou kapab detui sa ki la, ki gen yon plan olye yo kolabore ansanm avè l. Èske w konprann sa m ap eksplike w la? Ann kontinye tande. E m panse ke genyen yon langaj de verite pou di. E moun yo bezwen sa. E se ke nèg yo, nèg politik yo pa konstwi, nèg yo pa yo menm. Donk mwen menm m gen yon responsablite dèfwa m pran dè pozisyon, dèfwa depi m pale. Ou tande bal ap fè bri. Dèfwa m ale a kontre kouran de sa k pase a. Paske nou menm nou pa, paske nou menm, mwen menm fò m di w sa, nou voulon e nou sibi sitiyasyon peyi a. Nou sibi l paske l ba yo pa ka mache ou menm, ou menm, menm si w ap viv byen. Men pa sa m vle. Paske ou an danje tou pa rapò a lòt ki, lòt yo pa genyen. Mwen menm, je veux le changement. Menm limaj Mwen m di w on bon diplomasi repose sou bon jesyon entèn di peyi. Pwoblèm Repiblik Dominik lan poze a la, tout Ayisyen ka ale bay la yo. Pou ki sa k pase? Se paske imaj peyi a ekorne wi. Nou pa ka bay imaj, nou pa ka respekte Ayisyen yo. Paske lè n arive nou wè sa nèg ap fè lòt bò a. Donk yo pa respekte nou. Donk nou menm nou gon respon. Se pa menm imaj sèlman. Ofri moun yo. Paske lè yon nonm kite Ayiti pou l al fè chany Sendomeng, sa vle di ou pa t menm ba l opòtinite pou l te chany lakay li. Fini. E sa k fè m di fò ke Se pa deba de jou rèy tèl sèlman, fò na di m ki pwojè l pou peyi. E gon vizyon, gon pwojè pou moun yo mete bal. Antouka, nan jou k ap vini yo la a, eleksyon gen pou fèt kanmenm. Ranje kò w pèp ayisyen. Pa rapò avèk sa k sot pase, asasina prezidan, fason nou sot dezabiye on seri de politisyen, gon seri de nèg karyè yo fini nan politik, monchè m pa kache di w nou pral ranmase manti. Ke Bondye ouvri zye w, ba ou limyè avèk bon jan entelijans pou demaske vòlè yo. Ke lanati ede nou. E pou dyaspora menm, ki sa w di pou yo Mèt Dorval? Men, m estime tou fò nou fò nou entegre moun k ap viv yo nan sitiyasyon peyi a. Wè mwen menm, m pou ide pou ke ta genyen palmantè de diaspora wè gen diaspora ki vin palmantè wè kontrèman wè m ta renmen ke la france fè li des français nèg ki palmantè depite des senatè des français de l'étranger des français d'outre-mer gen eleksyon fèt pou yo gon bagay konsa fèt konsa menm pou entegre yo paske nèg yo se ayisyen wi. Yo konsidere yo se Ayisyen yo ye. Se Ayisyen yo ye. Men ou pa pè ke sa kapab vin redui gato a, redui mache a, paske ou pral vin gen yon nonb, yon nouvo nonb de konpetans sou mache a la? Nou ka òganize li. Mwen m panse dans yon premye tan fò nou fè sa. Non men eseye konprann. Mèt Dorval, sa m ap di w la la, e pa lefèt ke petèt ou gendwa pa ladan l. Anpil nèg ann Ayiti, ann di pa egzanp nèg la al yon bank, l ap travay. Epi yon nèg soti Ozetazini, soti an Frans, sot ann Ewòp. Epi nèg la parèt la avèk yon diplòm, li etidye sesi, li etidye sela. Premyèman, gen dyaspora ki antre avèk yon awogans, ke l prèske pa gen respè pou nèg ki te etidye ann Ayiti a. Epi men nèg ki ann Ayiti a tou, li wè ke monchè ou son w anpeche de, pou m viv. Paske kote w ye a, ou ta byen touche, ou vin anmègde m la, Eske pa gen aspè sa lakay nèg la tou? Gon pè de la diaspora paske li panse diaspora gon konpetans ke li pa genyen, otomatikman diaspora kalifye pou job la ke li menm. Fè bòn ekòl. Paske kite m pale w, mwen menm vizyon pa m, je suis pour le concours de la division publique. Gen pòs ki hors concours. Bon, mentnan gen pòs ki, ou nan ki manb de kabinè, de minis, ou kap bay, sa se pòs hors concours. Men. La dmi sa vle dwa pou fonksyone sou le konkou. Donk nou fon konkou se bas pou ak bon bagay pou nou fè sa. Donk metnan fò nou gen ekòl de kalite, inivèsite fòme nèg de kalite. Men kòm nou poko genyenn, èske ou pral dakò avèm tou gen anpil chans ke konkou a. Gon pè, gon pè, gon prezonpsyon de konesans pou nèg ki lòtbò. Vwala, vwala. Gon prezonpsyon de konesans pou nèg ki lòtbò. Donk metnan nan yon sitiyasyon konsa, fò nèg a travay, fè tout kalite bagay sa yo. Men si nou pa pale destabilizasyon, se paske ladministrasyon repoze sou le parenaj, sou le kliyantelism. Men sim òganize leta. Nou di bon, kòman pou yon nèg antre pou al travay nan leta? Fò w pase yon konkou. Ebyen, dyaspora ap vin pase konkou tou. Gen de pòs ki pa bagay, manb de kabinè, konseye sesi, se ò konkou. Sa se a la diskresyon de moun ki pou al wal travay pou li a. Men pou konkou, n ap fè konkou nan fonksyon piblik. Yo pa vle tande dosye dyaspora paske yo rekonèt ke dyaspora gen kapasite. E pa bliye moun sa yo ki viv nan lòt peyi, Yo wè kòman, ebyen, Leta òganize, yo wè kòman sistèm mache, yo wè kòman yo respekte sitwayen yo. Donk, vini l vini l ap vle pou ke se sa ki fèt nan peyi a. Men, gon ekip bann oligak kowonpi, se fatra a ki fè yo plezi, se nan fatra a pou yo fè milyon. E non sèlman sa tou, gon ekip dirijan ki chwazi bay tèt yo kòm ofrand volontè nan fè esklavaj. Eske w konprann pèp ayisyen? Donk se sak fè m te di nou nan jou pase yo, dyaspora a vo plis ke sa. Dyaspora a vo plis ke lajan, dyaspora a vo plis ke manje, dyaspora a gen konesans pase konesans lan pa gen pri pèp ayisyen. E konesans sa yo, tout resous sa yo nou kite yo ap gaspiye. Nou pran yon ti pise krab Pase nou renmen bagay fasil la depi n jwenn lajan ok. Men mas konesans lan, sa ki te kapab pèmèt 50, 60 ebyen mil, 2 mil moun viv, nou pa enterese ansanm avèk liy sa. Paske se pou l kontinye woye lajan pou n ap gangsterize epi pou yo menm yo pa ka rantre. Ann kontinye tande. Mesye yo pa gen vizyon. Mesye yo plis opozan se plis pou joure. Pa gen vizyon, pa gen pwojè. Gon nèg ki rele m pou antre nan pati politik. M t ap di sa maten an ankò. Antre pati politik. Li rele m pou m t antre nan pati politik. M ale. Lè m rive m di, misye di m sa renmen anvi nan pati a. Di misye kèlè a la doctrine du parti? Yo pa genyen non. Di misye lè wap fonde pati a sak te fè w kreye pati a? Eske w zave yn paj ki di men doctrine pati a? Bon, vous vous dites de gauche. A kounye a gon rezon anplis la paske gon afè de kòb gouvènman pral bay pou sipòte pati politik. Eeh voilà tout problème. Nèg ap aliyen yo. Il est anormal dans le pays pou pati ap kreye konsa. Pou mwen sak fonde pati a se la vision, la doctrine du parti. Misye voye pwojè a ban mwen, politik ban mwen, m di se pa pwojè a m bezwen, m bezwen la doctrine. Bon, ou di ke wap defann lè valè nèg goch. Map li yon liv la. Nèg goch la li vle se leta entèveni se Kens e gen kote se se Adam Smith dwat la avèk la men envizib e dèfwa ou dèfwa ou wè nèg yo rankontre yo fè yon bagay yon melanj ant dwat e goch donk mentnan lè nèg yo lè m di lè m ap fin liv sa yo. Èske se pa sa n ap viv jodi a la a sèt melanj dwat e goch? Mwen m di mesye yo bon fò nou gen sa paske bagay yo pa janm fije lè m li liv sa yo m di èske nèg sa yo konn li liv sa èske nèg sa lè l di l de goch konn sa l vle di lè l li de dwat sa l vle di lè l di l de dwat sa l vle di. Nou pa kisa. Donk metnan m panse ke nou bezwen, peyi a bezwen yon nèg avèk vizyon ki wè enterè peyi a. Adje! Gen de nèg ki degoch, tout la sent jounen, tire wòch tout kote! Anmreyy, Leblanc, nou pral Larisi! Men sa pa anpeche, nan chak gouvènman yo gen minis. Ala traka pou lave kay tè yo papa. Konbyen nèg nan peyi dayiti pèp ayisyen pandan dènye moman yo la wap jwenn pawòl sa yo nan bouch yo. Ka grav, gon kriz dè valè. Gon kriz dè valè nan tou lè pwennvi. Bon leta menm nou devalorize l, nou desakralize l. Pou mwen leta majestye, solanèl, lè map di sa a trezi l. Se menm pa sa pou antre dè valè jèn yo. Vou zèt avoka, lèm piti. Mwen menm mwen ne e grandi bò lise Petyon, Belè. Lè nou rive lan ri Petyon, se la n te gen yon tribinal ki pi pre nou, a la ri Petyon. Seksyon ès la. Vwala. Enben, nèg leve la, gwoup nèg ki lekòl twazyèm, segonn, plim a papye, nou pral pran bèt, nou di, nou pral ekri sa avoka pral di wi. Nou pèdi bagay sa yo. Men jodi a pa gen bagay sa yo. Nou pèdi bagay sa yo. Pa gen bagay sa yo. Nèg yo pa menm ka fè yon fraz dèfwa lan tribinal la. Adje wi! Adje mèt la ou te wè lwen wi! Aprè asasina w konpè, gen de nèg ki fè 2 lane nan prizon k te gentan fè 2 lane nan dwa, nan boule kawotchou, kraze bagay moun, fè dezòd, kraze byen leta, yo mete y nan prizon. Ebyen soti y soti nan prizon an tòj li sou li byen serye, l al gradye l savoka. Donk pèp ayisyen w kapab konprann nan nivo peyi Dayiti rive la sèl sa ki ka sove l se ledikasyon. Donk pase pou gen yon bon lame nan peyi a se ledikasyon, pou genyen bon doktè, bon lopital se ledikasyon, tout bagay nèt se edikasyon. Pou bwat leta yo fonksyone nòmalman fòk pa gen koze santiman ti zanmi. men se moun ki gen konesans, moun ki kapab pou nou mete ladan yo. Toutotan se bagay patizan n ap jere, ebyen n ap toujou gon peyi nan fatra, nan labou, yo ap toujou imilye nou. Medam, matmwazèl e mesye, divèsyon pi rèd nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Monchè, gon atik Miami Herald mete deyò, fè konprann ke Jovenel Moïse ki asasine se poutèt li t ale la Turki, li te deside rantre an kontak ansanm avèk la Russie. Men pèp ayisyen kite m raple w, avan yo te fè w konnen wi se te yon dosye dwòg, te gen 54 milyon dola kay prezidan etc. Pa gen pwoblèm. Apre sa yo wè l pa kenbe epi kounye a la yo vini ansanm avèk yon dosye la Russie, la Turki patati patata. Men, fò nou konprann, Jovenel Moïse t al Latirki pou de rezon, pou koze elektrisite, epi tou pèp ayisyen pou l te monte endistri siman an. Èske w raple w, nan Gonayiv, pou de rezon sa yo. Sa k fè konprann ke Jovenel Moïse te deside rankontre ansanm avèk Larisi patati patata, men gen plis pase 20 peyi nan Karayib la ki gen relasyon ansanm avèk Larisi. Eske yo touye prezidan yo? Eske yo touye premye minis yo kòm etandone gen anpil peyi se premye minis ki nan tèt yo? Non. M pa kache di nou kou sa a pap pase. Pandan tout deklarasyon sa yo pèp ayisyen, men yo bliye si jij Garry Orélien te mete tout dosye Ariel deyò montre nan ki nivo li enplike nan touye prezidan an. An nou tande ansanm. Ariel endekse pa reskape a. Ariel genyen motè. inisyatè asasina a ki se zanmi l e ki planifye avè l le jour de l'assassinat. Ariel nan kominikasyon sere avèk la gèl sivil ki son lòt inisyatè, konplis, otè. Donk Ariel se yon moun ki ale jiskokou nan asasina Lionel. Jiskokou. E li konnen sa. Èske m ka frennen sou Ariel kounye a la? Sa li konnen li pral fè la. Alò, m ta vini yon kote ke m wè ke òdonans mwen an pa ka soti. Èske se pa yon, se son memwa l ap ye? Se yon memwa li ye. Men sa kap pase la tankou konsa m pral kanpe la avèk po mouda m, po estoma mwen, m pral ba yon konferans konsa la. Ou konn sa ki di nan peyi sa, pa gen move lwa iman ki pa konnen ke misye jis jiskobou men li. Malgre tout revelasyon sa yo pèp ayisyen, sa pa anpeche Ariel Henry toujou premye minis peyi Dayiti lap dirije se kòm si rien n'était e popilasyon an rete lap gadel donk Ayiti se la repiblik des audacieux Medam matmwazèl e mesye byenvini nan ensolit nou pou jounen jodia men mezanmi hein poukisa nap bay fi a pwoblèm pou moudal li gen gwo dada oh oh. Pa la moun yo. Bebe map viv Orlando map viv Orlando men map viv yon sitiyasyon nan travay ayisyèn yo pa vlem viv nan travay paske m pi bèl pase yo m gen gwo bouda yo menm yo pa genyenl. Mezanmi mezanmi non Ebyen sa yo te vle w fè kay doktè Patrick pou tale? Men se kwa listwa. Sak fè ou pa vle wè ou pa vle ou viv pou mouda menm. M gon pwoblèm chak travay m ale, mwen pa ka rete nan travay la, yo atake m tout fason, jiskaske yo al dèyè m chèche yon bagay banal, yon bagay banal kon ti kokorat te fè, Pou yo ka fè ke m pa ka ap rete nan travay, m pa ka viv nan travay. Sitiyasyon sa depase m, mwen kite peyi m pou m manje, pou m viv, m gen 2 pitit, bounda m pa ka itil mwen anyen paske mwen m pa konn fè bouzen, m pa konn al fè twotwa, se travay mwen konn travay, ayisyèn pa vle m viv nan travay, tout moun anvi gen gwo bouda. He! Men epa ou k anpeche yo gen gwo bounda men se kwa listwa ma cherie? Depi moun yo wè boundam yo anraje, map viv yon sitiyasyon m santi m pa kapab ankò, paske mwen m kite peyi m pou m manje mwen menm. Bay madanm nan lapèl, epa li k fè nou pa gen bounda Eeyy ala traka pou lave kay te, mezanmi ayisyen bay pwoblèm tout kote wi, fo pa ayisyen, fo pa ayisyen. Mes chers compatriotes, Haïti Sécurité, Lapolis arete yon gwo poto mitan nan baz 5 segond. Medam matmwazèl e mesye, lapolis menm arive sezi yon machin. Misye rele Frantz Casimir jan wap gade l la, lapolis mare l e plak machin nan se AA 79. 88 30 e selon lapolis tip sa enplike nan divès ka kidnapin nan zòn Sentonore, Rue Monseigneur Guilloux ansanm avèk bò lopital jeneral. Frantz Casimir gen yon ti non vòlè ki rele Ti Dou ki se manb enfliyan baz 5 segond, misye gen misyon nan baz la, mache likide machandiz gang yo fin vòlè. Lapolis jwenn divès twou bal nan machin nan, pou kounye a Casimir nan poto annatandan yo fè swit legal yo. Medam, matmwazèl, e mesye lapolis anonse l arete Luckson Augustin ki genyen 29 lane. Li te. gen yon zam ilegal nan men l nan zòn Babyòl nan komin Okap. Misye ki te fin brake yon kanbis, li te sou yon moto ansanm avèk Paul Junior ki genyen 48 lane. Ebyen, popilasyon an arive depoze lapat sou youn yo plat kawotchou l, Luckson li menm ki pete kouri lapolis ta pral kwaze ansanm avè l pou kounye a li nan poto. E m ap raple w, Lapolis nasyonal renouvle avi de rechèch dèyè chèf de gang baz 5 segond lan ki se Izo. Menm jan tou, frè e sè byeneme n ap raple nou nan dat ki te 14 septanbre 2021, èks komisè gouvèneman Claude Bedford te mete entèdiksyon depa dèyè premye minis Ariel Henry pou enplikasyon l nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse e jiskaprezan Li pa janm reponn kesyon lajistis. Nan komin Lenbe, lapolis arete chèf de gang Seyid. Li te jwenn yon pistolè nan men l, e medam matmwazèl e mesye pistolè sa ki se kalib 9 milimèt, yo jwenn 9 telefòn, yon tablèt ansanm avèk 2 mil goud. Lapolis sezi yo e m ap raple w, genyen Charles Jouniel ki se manm baz la ebyen lapolis te arete nan lane 2019 nan vòlè nan nwit. Lapolis pran tip sa ansanm avèk 3 lòt e medam matmwazèl e mesye kite m prezante ou yo gade youn en nenl gade nenl byen tankou moun lam sot tonbe sou nenl epi nenl kraze. E gade dam sa, tande mezanmi, dam sa nan tan pase yo, tradisyon yo fin ale wi pèp ayisyen. Nan tan pase yo, on moun konsa, on dam konsa, se lave l lave pou moun, se pitimi l konn mache pile pou moun. Men jounen jodi a, tout lage nan gang. E la w ap gade piti sa, nan jou pase yo kwaze avèk on tit konsa an pwovens, se pye palmis l ap monte. Monte pye palmis epi sa w tande a koupe grap palmis pou moun pou yo peye w. E katriyèm endividi sa pèp ayisyen gade figi l byen tankou moun k ap koud soulye an pwovens pou di goud kenz goud. Men tradisyon w fin ale peyi a fini tout ti jenn lage nan gang. Ou konn wè lè w ap koud soulye epi egwi a chape l ka pran w bò je men gade misye byen. Donk jounen jodi a, lapolis pa sispann depoze lapat sou yo nan dosye gang pèp ayisyen. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Medam matmwazèl e mesye m poko janm wè nasyon ipokrit pase nou. Kòman w te ka konprann konpatriyòt yo kap rele anmwey ensekirite nou pa kap. Yo ap fè mach kont kidnapin men kont youtube chèf de gang Izo genyen 116 mil abòne pa vre? 116 mil moun sa yo silvouplè kote yo ap viv? 116 mil moun sa yo pèp ayisyen lè w tande chèf la soti yon videyo pa gen kòmantè negatif non Bravo bout atis Ala traka pou lave kay tè Donk nou t abòne ansanm avèl pou videyo ki trè plezan Hein nou tap chache plezi nèspa Humm nou tap gade chèf nou nou tap etidyel Ayisyen gon pwoblèm ansanm avèk moun ki respektel. Ayisyen gon pwoblèm ansanm avèk moun ki pap fè vyolans sou li men yo renmen moun kap touye yo, moun kap gade non maltrete yo, yo gon lanmou, gon jan yo respekte moun sa son bagay ekstraòdinè. M di w pa gen kòmantè negatif ditou, pa gen kòmantè, se bout atis, kenbe la, du feu. Ala traka pou lave kay tè. pandan nap ankouraje, lap touye, lap kidnape, epi san tande nap tann lentènasyonal pou vin mete sekirite. Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. Frèm ak sèm kap koutem, byenvini nan Ayiti peyi spesyal men Jérôme qu'est-ce qui se passe? Jérôme fò pa konsa. Fò pa konsa. Frèz e sè gade imaj sa. Vwazen Jérôme ki renmen ti fanm nan, li fè tatou non ti fanm sou li. 2 semèn aprè, fanm kite l. Ebyen misye chèche yon fè l kole nan plas la, l leve tatou a. Kounya la a, m ap poze tèt mwen kesyon, èske se fanm nan k kite l ki fè l mal oubyen èske se boule a k ap fè l mal? Silvouplè bon m yon ti limyè paske m confuse nan lanmou an franchman. Antouka, janm toujou renmen di l, Ayiti dictature la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, n ap kwaze demen pou yon lòt edisyon spesyal. Rete ak Bondye. One love.